Mikwòb ki pou touye ayisyen an fò l gwosè yon bèf. Men lè yo di w mikwòb, sa pa gen awè sèlman ansanm avèk kesyon lijyèn. Men se mikwòb ki nan tout enstitisyon nou yo nèt nan peyi Dayiti. Frè m ak sè m k ap koute m, Mèt Samuel Madistin ansanm avèk tout Pyè Esperans, se de boul mikwòb k ap fini ansanm avèk sistèm jistis la nan peyi Dayiti. O o, kite m bòze. Aprè Mèt Samuel Madistin fin rekize tout jij tribinal premye enstans sou dosye Romel Bell la, li panse tout bagay fini l pral byen pase. Lajistis Lèzetazini, FBI, foure bouch nan dosye a e vole ponpe pèp ayisyen hehehey non Romel Bell wap pran kòd le ou la fason. M vle w konprann frè e sè menm dosye Romel Bell la li lye ansanm avèk dosye legliz episkopal, li lye ansanm avèk dosye bann senatè yo sanksyone nan trafik dwòg, trafik zam, finanse gang, li lye ansanm avèk asasina prezidan Jovenel Moïse e non sèlman sa tou li lye ansanm avèk masak Lasalin. Hum! M pral esplike w mannigèt Pyè Esperans ansanm avèk Mèt Samyèl Madisten kòman yo maniganse, kòman yo aranje yo pou yo fini ansanm avèk lajistis, kòman yo blanchi kriminèl nan peyi Dayiti, jan yo antre dosye pèp ayisyen, an menm tan yo avoka, an menm tan tou yo se defansè dwa moun. E Madanm Lalim nan jou pase yo ou wè konsèy sekirite l'ONU metel atè tou dousman yo revokel nan peyi dayiti mandal potko menm rive yo retirel yo foure yon lòt m pral esplike w relasyon madanm sa te genyen ansanm avèk responsab swadizan òganizasyon dwa moun nan peyi dayiti. Jan ti pwovèb kreyòl la di, tou manti pa fon, se ak dwèt li fouye, depi w gen pasyans, w ap jwenn bout li. Frè m ak sè m k ap koute m, lapolis nasyonal frape fò! O o! Yo kase senti ti makak. Makak pa ka vole sou tèt pyebwa nan labou l ansanm avè Tomasen ankò non. Aa yo mete l kouj on kote. Lapolis griyèvman blese l. M pral ba w dosye a. Rale chèz ou chita. Yon wikenn rete yon wikenn, depi wikenn nan rive se plezi gaye. Atikl 33 konstitisyon maryaj, ki sa l di? Lè ke w se garson. Wap koze ansanm avèk yon fanm epi fanm nan diw li gen mennaj kisa w sipoze fè si tout fwa ou renmen fanm nan e dèfwa gon fanm ki konn non relasyon se fanm sak pral fanm viw garçon kòmanse metew sou menw chache kreyon w chache plim sa chache fèy m pral ba bouzen an fouco zanmi enfo paw rantre lakay ou se yon plezi tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjour, bonswa tout moun kijan nou ye? Ankò yon lòt fwa map diw mèsi. Mèsi paske ou fè n konfyans pou nou enfòme w, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou, mèsi paske w like, mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon pou w la Pou pa rate okenn videyo zanmi paw Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont e kont sa ki se te Bounda papa m fè venn venn mèsi a chak fanatik ki te kòmante repons lan se bouda palmis ann pa ti krikrak pou nouvo kont nou genyen papa m gon ti kay Ebyen pèp Haï Papam gen yon cheval li selel anro li selel anba pa ezite kite eleman de repons paw la kounya nan kòmantè la sa ap fè nou plezi anpil anpil. Moman rive pèp ayisyen pou verite pale sou yon seri de dosye nan peyi dayiti e nou menm se misyon nou sa humm. Emisyon aprè midi a la se pa yon ti emisyon wòwòt, se lè gran dosye ou pral swiv nan peyi Dayiti. Donk, pa ezite pataje ou menm ki deja konekte ansanm avèk zanmi, ansanm avèk kòlèg travay, ansanm avèk fanmi pou yo tande zen nan peyi Dayiti, kòman òganizasyon dwa moun fini ansanm avèk peyi sa, kòman yo defann kriminèl nan peyi Dayiti. Frè m ak sè m k ap koute m, jan ke m te anonse w, dosye Romel Bell, dosye legliz episkopal, li deja rive, ebyen, andedan jistis Lèzetazini e FBI ap ankete la sou dosye sa. Mèt Samuel Madistin ansanm avèk Pierre Espérance se 2 pwazon kap fini ansanm avèk sistèm jistis la nan peyi Dayiti. Souvan granmoun yo konn ap di w mikwòb ki pou touye ayisyen an fò l gwosè yon bèf. Hum! Sa pa sèlman gen pou wè ansanm avèk kesyon lijèn, fason nou salòp, nou rive la nou manje, nou rive la nou manje, sou pil fatra n ap manje non. Men pèp ayisyen pwovèb kreyòl sa a l ale pi lwen pou fè konprann nan ki nivo nou aksepte tout betiz nan lavi nou, nan ki nivo ke nou aksepte bouche nen nou pou n bwè dlo santi. Donk mikwòb nan lajistis, mikwòb nan edikasyon, mikwòb nan ekonomi, mikwòb nan politik, mikwòb nan sosyete sivil, mikwòb nan sekirite. Donk mikwòb tout kote frèzesè byeneme. E jounen jodia ou kapab wè kòman n ap rele anmwey anba mikwòb, mikwòb tèlman plen nou, Menm lè gran peyi depi ayiti gen tèt fè mal yo konn kouri pot on grenn konprime yo di w yo pap al foure tèt yo nan koze konsa yo pa gen ase de kapasite tèlman mikwòb anvayi nou pandan dènye moman yo la. Ebyen frèzesè byeneme pami tout mikwòb ki anvayi nou Mèt Samuel Madistin ansanm avèk Pierre Espérance se 2 gwo boul mikwòb pou lajistis. Hen! Mesye sa yo ki pa sispann gwosi pandan lajistis li menm l ap efase, l ap toufe pèp ayisyen. Dosye Romè Lbèl, se vre ke yo souvan di lajan pa gen lodè. Men gen de lajan ou manje, se lajan chango yo ye, se lajan san yo ye, se lajan sakrifis yo ye, le ou la fason, jan palmantè a te di l, w ap peye l kanmenm. Pa jodi, pa demen, w ap peye l kanmenm. Mèt Samuel Madistin pèp ayisyen fòk mwen di w li se avoka Romel Bell. Romel Bell ki se ex DG dwann nan peyi Dayiti. Hum. An menm tan li se avoka Romel Bell, Lèzetazini Kanada sanksyone nan kòripsyon. ULCC mete rapò ankèt deyò sou li pou mande lajistis mete l an mouvman kont tip sa a, paske misye gon volim byen ansanm avèk yon volim lajan li pa ka kontwole, li pa fouti deklare ki kote l fè lajan an. Se pa nan bòlèt li genyen nan peyi a? Se pa nan kazino l genyen? Ebyen se nan kòripsyon l fè lajan sa yo. E l tèlman gen byen yo rapid gon seri de kay li genyen nan peyi Dayiti li pa fouti mete yo sou non l. A vle di li pa ka di men ki kote li te fè lajan l te gen kay sa donk li pa menm afiche yo nan deklarasyon patrimwàn pèp ayisyen. Ebyen mèt Samuel ki se avoka kòriptè a Ebyen, li se responsab, è, li se responsab FJKL, yon òganizasyon swadizan k ap defann dwa moun andedan peyi Dayiti. Hum! Ebyen, frèzesè byeneme, mesye sa w pral gade la, nenni byen, E devan Steven Madam, Matmwazèl, je ne se pa, Mesye Steven Benoit, ki devan Steven Benoit, gade eskanp kanson l byen, jan l file, a vle di la a, jan w wè eskanp kanson l file a, li ka ka, li ka kale senk douzèn chadèk ansanm avè l, enben se konsa l kale lajistis avèk skanp kanson l ki file nan nivo sa a. Hum! Ebyen ti konpè sa wap gade la se pa nenpòtreki. Li se kandida a la prezidans sa vle di nan jou kap vini yo la si nal vote li lap prezidan peyi dayiti, lap prezidan fouko, lap prezidan tout ayisyen k nan dyaspora, lap prezidan tout ayisyen ki nan peyi dayiti. Èske w konprann sa map esplike w la? Humm mesye sa wap gade la son sèpan de tèt mesye sa wap gade la son tanmou de bounda son aganman k chanje do son aganman k chanje koulè nan chak dosye epa nenpòt ki dosye non dosye lou dosye ki louch yo nan peyi dayiti frèzisè. Pou m montre w nan ki nivo mèt sa ou sot gade la a koken, enben frèzesè byeneme, m ap poze tèt mwen kesyon, li menm ansanm avèk Pyè Esperans, èske se menm manman k te ba yo tete? Ay mesye sa yo, yo gen menm nivo mannigèt. Frè m ak sè m k ap koute m, soti 19 a 20 novanm 2022, Kanada pran desizyon li sanksyone yon seri de politisyen nan peyi Dayiti ki nan trafik dwòg, ki nan finanse gang, ki itilize pozisyon yo pou yo destabilize peyi a. Hum! Ebyen pèp ayisyen apre Kanada fin soti lis kantite li sanksyone anvan e l di gen lòt non k ap vini apre, ebyen 8 jou pita FJKL pral mete yon rapò deyò ki pote sinyati Mèt Samuel Madistin, Prezidan Samuel Madistin, Prezidan Fondasyon Je Klere. Nan rapò sa a, pèp ayisyen, lè w ap gade jan l soti, lè w ap li l, se kòmsi l te deja ekri nan, mete yon kote nan tiwa, se dat yo t ap tann pou yo krrip, yo mete nan tèt la epi pou yo pibliye l. Nan rapò sa, Mèt Samuel Madistin Gadenon felisite lentènasyonal, li felisite Kanada pou bèl travay sa li fè. Li sanksyone yon seri de politisyen kowonpi e li di Kanada gade, monchè fòk moun sa yo pa gen aksè non pou yo patisipe nan pwochen eleksyon an pèp ayisyen. Humm. Mèt la pozisyone l paske l se kandida a la prezidans. Donk, advèsè politik li yo, se pou yo netralize yo, mete yo sou kote, epi pou li menm li gen teren lib devan l pou l kouri nan savann nan. S on savann. Ebyen medam matmwazèl e mesye kòman travay la fèt apre rapò l fin mete deyò, li pral fè pelerinaj nan laprès. laprès restavèk li yo, laprès k ap travay pou oligak kòwonpi yo, laprès ki te touye prezidan Jovenel Moise. Èske w konprann? Donk, rapò sa pral fè aktyalite. Ebyen, sa poko anyen, paske kèk jou pita, ou pral genyen CSPJ, frèzesè byeneme, ki pral pran desizyon pou l pa sètifye yon seri de jij ansanm avèk komisè gouvèneman ki pa dwat. Rapidman ankò, ebyen mèt Samuel Madistin atravè FJKL pral soti nòt pou di felisitasyon CSPJ pou gwo travay sa ou fè. Bon! Jij yo sanksyone yo se jij ki pat gentan kòwonpi byen ke w konnen sistèm jistis la chaje ak kòwonpi. Men gen kòwonpi pase kòwonpi. Kounya la a pèp ayisyen, lè Kanada fin sanksyone yon seri de moun nan peyi Dayiti, Lèzetazini pase pran yo, li sanksyone yo osi. Ebyen ULCC ki tap mennen ankèt depi 1900 jamè sou yon seri de peti vakabon nan peyi dayiti pral pibliye yon pakèt rapò ankèt. Pibliye ULCC pibliye rapò sa yo se rapò sou kòripsyon, Deklarasyon patrimwàn Mèt Samuel Madistin ki te felisite Kanada ki te sanksyone yon seri de gwo responsab nan peyi Dayiti, ki te felisite ebyen CSPJ, ebyen lè ke ULCC plap li mete rapò ankèt deyò son seri de nèg ki nan koripsyon nan peyi Dayiti, rapidman Ebyen responsab òganizasyon dwa moun pou m byen di defansè dwa moun nan floup li retire po defansè a sou li, li tchoup li foure tòj avoka li sou li kounya kiyès li pral defann senatè Youri Latortue. Eske w tande pèp ayisyen? Mèt la rapidman, lè ULCC soti rapò ankèt sou kòripsyon, li retire tòj defansè a lontan l voye yon lon kote, avèdi lougawou li e l gen plizyè po, li foure tòj ebyen avoka l sou li, li pral defann Youri Latortue. Et tandis que Youri Latortue sanctionné par le Canada et les Etats-Unis d'Amérique li te felisite le gran peyi pèp ayisyen pou desizyon sa e jounen jodi a l twouve l nan kafou l pral defann koriptè sa yo ankò. Mwen lè m di w yo se boul mikwòb la m pa gen pwoblèm pèsonèl ansanm ak yo men s on pakèt bann moun ki san etik pèp ayisyen. E bagay la poko janm fini la non. Lè CSPJ pa sètifye yon bann jij nan peyi Dayiti, ebyen òganizasyon sila a ki te mete nòt deyò pou felisite gouvèneman an. Byen ke gon pakèt jij nan sistèm jistis la pèp ayisyen yo pa katolik. Men, gen yon pakèt nan yo, jij sa yo, yo pa sètifye pèp ayisyen. Mèt la chaje dosye devan yo. Jij yo pa t deside sou dosye sa yo akoz apwòch malonèt mèt la te fè yo. Yo di yo pa pral antre nan lojik sa, yo rale pye yo sou dosye. E sa poko janm anyen. Kounya la, nan dat ki te 9 desanm 2022, Etazini pral sanksyone Romel Bell, kèk jou aprè, Kanada fè menm bagay la. Mèt Samuel Madistin bat bravo pou Kanada, li bat bravo pou Lèzetazini Damerik. Epi rapidman pèp ayisyen, li gentan chanje li, li retire tòj defansè a, li foure tòj avoka, li pral defann Romel Bell, li se avoka l. Ala kote gade visye mesye se nan peyi Dayiti. On peyi eskanmòtè, ajan doub yo ye wi pèp ayisyen. Ala traka pou lave kay tè nan peyi sila. Kounya la, dènye kouk pou touye koukou a. Jij Morin pèp ayisyen ki mete nòt deyò nan jou pase yo ki fè konnen li pap syeje ansanm avèk Jacques Lafontant. Prezidan defansè dwa moun nan pral mete nòt deyò pou l felisite Jij Morin paske nonm ki nan tribinal premye enstans Pòtoprens lan ki se Jacques Lafontant Li menm ansanm avèk Samuel Madistin, se lèt a sitwon yo ye. Hum! E koze yo poko fini la non, kite m baw zen an toujou. Aprè l fin felisite Jij Morin, men kèk jou aprè pèp ayisyen, Jij Jean Wilner Morin pral mete entèdiksyon depa dèyè ansyen DG Dwàn nan, Romel Bell, e l pral mete entèdiksyon depa tou dèyè aktyèl. DG dwann nan ki se Julcène Edouard. Hum, m ap raple ou, se sou rèy Julcène Edouard, yo kenbe legliz episkopal nan trafik zam ak trafik bal. E sa ki bèl nan istwa a, menm defansè dwa moun sa se li menm ankò k ap defann legliz episkopal, se avoka legliz episkopal. Donk son nèg wap kwase ansanm avèl devan dèryè. Eske ou konprann lè on do moun devan dèyè pèp ayisyen? Ou pase devan ou kwaz avèl, ou pase dèyè ou kwaz avèl. I nan devan lap fè tchèk monflè dèyè tou, i tout kote. Son aganman. Yo chanje koulè a nenpòt moman. Se retire tòj sa, foure tòj sa epi sa w tande a, yo pral defann dwa. Mande m ki dwa ou pa konnen. Yo pral defann koriptè ak koronpi visye volè neg kap gangsterize peyi humm epi medam matmwazèl ze mesye aprè jij la fin mete entèdiksyon depa dèyè mesye yo ou konn sal fè. Ebyen, Mèt Samuel Badistin pral rekize tout jij ki nan tribinal premye enstans. Sa vle di, tribinal premye enstans depi se jij ki la yo pa nan levèl li, yo pa nan nivo l, se kou kasasyon tèt dwat. La yo gen moun yo pral blanchi dosye a pi byen toujou. Hum! Zafè ti nèg pa piti non. Ebyen medam, matmwazèl e mesye m vle w konprann, Mèt Samuel Madistin sa ki se avoka koriptè Boulos, li se avoka legliz episkopal nan trafik zam ak trafik bal, li se avoka Youri Latortue sanksyone nan trafik dwòg, trafik zam, trafik denfliyans, li se avoka Romel Bell koriptè, hum! Li se kandida a la prezidans. Li se defansè dwa moun. Pèp ayisyen franchman m resi confuse nan dosye a. Sèl nonm sa a, ou tande ki valè moun l ap defann? Ou tande ki valè responsabilite l gen sou do l? Ou panse nèg sa yo tap janm vle wè Jovenel Moïse? Jamè monchè. E m pral bo zen Jovenel la ou mèt ret la. Ebyen frèz e sè byen eme, mèt Samuel ki konn kouri men l poko konn kache. Paske dosye legliz episkopal, dosye Romel Bell, m vle fè ou konnen li deja nan men FBI pèp ayisyen. Men fòk ou konprann rezon ki fè mèt Samuel woule kò l, li woule kò l, li pase anba, li pase anba pou l vin tonbe avoka Romel Bell. Sa se pa yon ti koze ki piti non. Gen koze nan gran lakou a wi. Ebyen, mèt la ki woule kò l ki vin avoka Romel Bell la, youn nan prensipal rezon se pou yo ka kase fèy kouvri dosye legliz episkopal. E dosye legliz episkopal la pèp ayisyen, son dosye ki lou pase sa m pa konnen. Se pa yon ti dosye ki piti ditou, dosye a lou kou pwa senkant. Li pa piti ditou non. Humm e de fwa pou ke ajan dcpj yo leve dosye sa kom baz militè a tou pre m gen enpresyon se traktè ki nan baz militè a yo prete pou yo leve dosye legliz episkopal telman l lou telman l gen moun lou ki ladan pase ke ajan yo pou kont yo Si yo pat gen sipò lentènasyonal, plis lame a ki bò kote yo, ebyen dosye sa tap gentan pete biskèt yo deja. Donk frè e sè byeneme nan jou pase yo, nou kapab wè baf mete rapò deyò. E ou kapab wè avoka yo kap rele anmweyy, non non, baf ap bay manti etc. Bon yap toujou bay manti. Kòm ou te ka konprann nan rapò a BAF mete deyò yo fè w konnen, nan palman an, Pè Frantz Cole pèp ayisyen ki nan penitansye aktyèlman la a t ap touche chak mwa 300 mil goud. Ban m on ti limyè pou m konprann sa k ap pase a non. Pè Frantz Cole t ap touche 300 mil goud nan palman ayisyen an. Heheheyy se pa ti koze ki wòwòt pèp ayisyen. Donk ou kapab wè gon seri de gwo babin nan palman an, gon seri de ansyen prezidan soti nan lane 2017 pou jiskaske yo vin kenbe legliz episkopal nan trafik zam ak trafik bal, yo te nan trafik ansanm avèk legliz episkopal. Ay la klè devan je nou. Kale je nou, pase men nan je nou wi pèp ayisyen. Bagay yo pa piti non. Bagay yo klè devan je nou. Pa kite nou twouble. Paske gon seri de dokiman dcpj pral jwenn se pa rapò ansanm avèk dokiman sa yo ki fè yo pral mete anba kòd kontab legliz episkopal yo wè depi 2017 gon seri de transfè lajan k ap fèt chak mwa plis pase 30 mil dola k ap sòti sou kont legliz la ki prale sou kont voun la e se depi lè sa wi yo di w legliz episkopal nan trafik zam ak trafik bal donk si w pa pataje videyo a. Si w pa pataje videyo a tout kote nan tout gwoup Facebook, nan tout gwoup WhatsApp pou fè tout zòrèy tande, se ou menm k ap pote responsabilite a se pa mwen pase m ba w mesaj la deja. Donk paske nan kafou nou rive la a, fòk verite yo pale, nou pa ka pè pèp ayisyen paske fòk peyi Dayiti delivre. Ebyen medam matmwazèl ze mesye fò ta poze tèt ou kesyon pou kisa 9 mwa aprè yo fin genbe legliz episkopal yo kase fèy kouvri dosye epi dcpj vinil boum li remonte dosye a ankò humm fò mande sak pase epi menm moman an frèzesè byeneme ou gade ou wè romèl bèl pase monte vap ankò. E FBI se liyen lap liyen ti konpè sa. E liyen lap liyen. Ou konn liyen? Se liyen lap liyen. Hum. Donk lèm wè dcpj tounen ansanm avèk dosye legliz episkopal, se paske yo gen evidans pèp ayisyen, yo gen dosye nan men yo, yo gen prèv nan men yo. dcpj twòp fèb wi poul goumen anba kriminèl sa yo li gen sipò l gen bwa dèyè bannann li jann renmen dil pa bò isit humm ebyen pèp ayisyen fòk ou konprann direktè dwàn tap bay zam pase vole ponpe ameriken ap mare romèl bèl benyen mare E se sa mèt Samuel Madistin pa vle konprann li menm li pran devan gade nou lap yap fè koub nan lajistis ansanm avèk dosye a e tandem byen frè e sè byen eme fòk ou konprann sa kap pase a atò pou chèk ap soti chak mwa pou yon prèt ap touche 300 mil goud. Non, m gen lenpresyon se dosye sa a ki fè ajan dcpj yo pi mal toujou. Kòman pou yon prèt ap touche 300 mil goud nan Parleman an? Wi 300, wi 300 mil goud anpil moun ap di son bounda monnen. Pa gen pwoblèm son bouda monnen. Men, lajan sa l t ap touche a silvouplè, èske se te pou kominyen palmantè yo? Lajan sa l t ap touche a, èske se pou l te fè kou katechis pou yo? Èske se pou l te lapriyè pou palmantè yo? Non, non, non, pèp ayisyen, se pou trafik zam ak bal, paske se nan sa yo mare sekretè egzekitif, yo ap chèche prezidan komite pèmanan legliz episkopal. Mete tèt ou sou zepòl ou non pèp ayisyen. Mete tèt ou sou zepòl ou paske zen an melanje nan peyi a. Donk medam matmwazèl e mesye li klè pou konprann gon seri de nèg ki di yo se avoka, yo la sèlman pou jere lè gran dosye louch. Mèt Samuel Madistin, avoka Youri Latortue, finanse gang, Avoka legliz episkopal, zam ak bal, avoka Romel Bell, ti vòlè kòriptè. Ou kapab konprann gen bras nan ensekirite a, gen bras nan kòripsyon an, gen bras nan destabilize peyi a, pèp ayisyen. Donk nan dosye 300 mil goud sa fòk ou konprann e fòk nou fouye zo nan kalalou Lè m di w fouye zo nan kalalou, fòk nou jwenn eksplikasyon, fòk gen yon klarifikasyon ki fèt, fòk nou jwenn tout detay sou ki administrasyon pè a t ap touche 300 mil goud la. Paske pèp ayisyen, soti 2017 pou rive 2022, yo pral kenbe legliz episkopal nan trafik zam ak trafik bal. Kiyès ki te prezidan sena a? Ou soti nan youri la tortue wal tonbe nan lanbè Joseph lanbè se de mesye sa yo ki te prezidan sena si se yo menm ki te prezidan sena fok nou jwenn esplikasyon e tou de pèp ayisyen yo se kòkòt ak figawo ou konprann Se 31 21 menm tenyen 50 koba degoude kabrit tomazo menm plim menm plimay yo 2 a tou lèzetazini kanada sanksyone yo nan finanse gang tou nan peyi dayiti nan trafik dròg mezanmi zen an pa piti humm mete w nan dimansyon pou w konprann wi paske zen an pa piti pèp ayisyen. Menm moman pè a t ap touche 300 mil goud nan palman, se menm moman te genyen Senatè Youri Latortue ansanm avèk Senatè Joseph Lambert kòm prezidan Sena. E tou 2 mesye sa yo, yo sanksyone yo frèzesè byeneme. Pi devan n ape konprann pouki. Pi devan na wè jezi nan glwa li pran kouray frè mwen fè kè ou kontan paske yon jou nap konprann pouki. Donk frè se sè byen eme li enpòtan pou nou poze kesyon de 2017 jiska 2022 kiyès ki te sou kès nan palman. Eeyy ala traka pou lave kay te. Pè a ki tap touche lajan sa chak mwa li pa pè katolik donk li pa omonye palman an. Pou ta di yo te peye l pou l te konn vin pou l te vin fè lamès. M pa kwè. Epi nan ki zafè peye pè ou te ye? Paske yo la pou yo bay pawòl la gratis, pè pa fèt pou gen lajan. Se pa sa nou toujou tande? Ebyen pou Ayiti se diferan, pè yo milyonè, milyadè, frèzesè. Donk direktè dwàn ap bay zam, epi sa w tande a? Mèt Samyèl Madistin li menm, direktè dwàn ap bay zam pase, legliz ap vann zam ak bal, palmantè ap peye legliz la pou pase kèk manch long pou li, epi mèt la menm k ap defann dwa moun k ap peri dan lensekirite pèp ayisyen, l ap defann dwa ti vòlè yo. Ala traka papa! E tande m byen frè se sè byeneme, nan jou pase yo kapab wè, Yo retire madame Lalim nan peyi Dayiti, reprezantan onu an, humm. Manda madan Lalim t ap fini jis an jiyè k ap vini la a. Donk, retire ou wè yo retire madanm nan fòk mwen di w aktyèlman la pèp ayisyen gon seri de dosye nan peyi Dayiti k ap fè diskisyon nan konsèy sekirite loni. Gon seri de chanjman k ap fèt se p ap ti koze piti ditou. Paske madanm Lalim ou te wè anba a nan peyi Dayiti, fòk mwen di ou, se rapò rnddh ansanm avèk FJKL li te konn plede pran pou voye bay konsèy sekirite loni. Donk, madanm nan vin tounen pòt pawòl Pierre Espérance ansanm avèk Samuel Madistin. Sa vin fè ke Konsèy Sekirite L'ONU an, li vin mal enfòme sou yon seri de dosye kap pase nan peyi Dayiti. E medam, matmwazèl e mesye manb Konsèy Sekirite L'ONU, te vin gon nivo yo pat vle wè Jovenel Moise paske madanm Lalim se tann lap tann rnddh ansanm avèk FJKL fin ekri dosye epi pou pote a li donk madanm sa a se te mesaje mesye sa yo l te ye nan peyi Dayiti. E map fè ou konnen moun sa yo ki te monte dosye masak Lasalin Se dosye sa yo pral itilize pou asasine prezidan Jovenel Moïse byen sur. Paske se apre yo fin monte dosye masak la saline nan pèp ayisyen, jij Roger Noëlcius pral siyen yon manda damne nan biwo rnddh selon deklarasyon Fednel Mongery. Ala traka pou lave kay tè. E tande m byen pèp ayisyen te gen jij Chavanne Jeune ki te sou dosye masak Lasalin nan. Li sou dosye masak Lasalin nan depi 4 janvye 2019. Epi w pral jwenn yon lòt jij ankò sou menm dosye Lasalin sa 18 fevriye 2019, jij Roger Noël Cius. Kèl skandal! Sa son skandal pèp ayisyen, 2 jij enstriksyon kap enstwi sou menm dosye, 2 jij wi kap enstwi menm dosye non sèl tribinal, eske w wè kòman nèg yo koken? Mwen lè m di w se 2 boul mikwòb yo ye, se maladi transmisib, yo pi rèd pase sida, yo pi rèd pase ebola, w dwe panse se blag, yo pi rèd pase kolera, mesye sa yo, nèg ki di yo ap defann dwa moun nan peyi dayiti yo. E frè se sè byen eme, de jij enstriksyon sou menm dosye, dosye masak la salin. E sak grav la, tou de jij sa yo anndan tribinal premye enstans Pòtoprens. E gon lòt rat nan dosye ankò ki rele Erons Vila, alepòk ki te komisè gouvèneman. Komisè gouvènman, Sa vle di se komisè kap pran dè desizyon pa rapò ansanm avèk gouvèneman wi, ansanm a prezidan wi. Hum! Men podyab Jovenel Moïse te la l te pou kò li te panse l te gen moun avè l, menm sekirite yo pat ansanm avè l. Li te pou kò l wi frèzè sè. Ala traka pou lave kay te pou malere a. E Rons Vila sa a frè e sè byeneme aktyèlman misye se chèf kabinè minis jistis teritwa pèdi a Emmelie Prophète. Lè yo di w konplo pi rèd pase wanga nan peyi sila a, ou dwe panse se yon ti bagay ki piti, li pa piti non frè e sè. Ebyen Eronnsvila ki te komisè gouvènman alepòk, se pandan l la wi manda fèt kont prezidan. I se komisè gouvènman wi epi se pandan l la wi manda fèt kont prezidan Jovenel Moise. Podyab. I pral di m i pa t okouran? Toujou konsa. Yo tout te nan konplo pou manje prezidan Jovenel Moise. Donk, anndan tribinal premye enstans Pòtoprens, 2 jij enstriksyon sou menm dosye. Youn de fason fòmèl e lòt jij ki nan dosye a, pèp ayisyen, 2 jij enstriksyon sou menm dosye wi. Lòt jij la, li menm l ap fè manda kont prezidan. Èske w wè Desalmadaza nan yon peyi? Donk, frèz e sè byeneme, CSPJ a li menm li pi nil toujou. Son pakèt bann ti vòlò la plipa ladan yo ye. Donk, jounen jodi a, fòk CSPJ bay eksplikasyon sou sa k te pase andedan tribinal premye enstans soti janvye 2019 pou rive 7 jiyè 2021 lè ke yo asasine prezidan Jovenel Moïse. Donk, frèzesè byeneme tande m byen. E manda sa a! nèg yo te fè sou dosye masak Lasalin, se menm manda sa pèp ayisyen ki pral fè koudeta rate 7 fevriye, se li menm ki pral debake nan konpayi sekirite CTU Ozetazini Damerik, se li menm ankò ki pral touye prezidan andedan chanm lakay li 7 jiyè 2021. Lè yo di w konplo pi rèd pase wanga, se pou yon ti koze piti non. Donk, jij ki sou dosye a aktyèlman pa ka fèmen je l sou koze a, pa ka fèmen je l sou dosye manda a, jij ki sou dosye a aktyèlman pa ka pa mare Mario Beauvoir. Kòman pou l pa mare Mario Beauvoir? M pral eksplike nou kiyès ki Mario Beauvoir. Mario Beauvoir sa pèp ayisyen, se li menm ki te ekri jij enstriksyon sou kote Roger Noëlcius pou l te fè manda kont Jovenel Moïse. Hum! Mario Beauvoir sa, se menm li menm 18 fr janvye 2021 pèp ayisyen li ekri anbasad ris etazini nan peyi dayiti li fè fi a konnen li gon manda kont prezidan jovenel moïse li fè konnen se sou lòd daniel rickman kap travay nan depatman deta lèzetazini damerik humm. Non mwen menm map mete koze yo deyò. M pa gen pou m pè ditou okenn vakabon nan peyi Dayiti. Mèt Mario Beauvoir sa pèp ayisyen se li menm ki remèt Yvy Kelda da Brezil manda. Raple w Yvy Kelda Brezil nan koudeta 7 fevriye 2021 nan vilaj Peti Bwa ebyen yo pral mete l anba kòd manda l te nan men l kont prezidan E se yo menm ankò lè bagay la mal pase, yo pral fè demach pou mete Yvikel da Brezil deyò. Èske w ade mannigèt non peyi? E òganizasyon dwa moun k ap travay konsa wi. Donk jij ki sou dosye a, li pa ka fèmen je l sou dosye sa. E sil panse li ka pran lajan poul antere dosye a se li kap antere tèt li, dosye asasina Jovenel Moïse pa fouti antere nan peyi Dayiti. Map klè sou sa. E tout otan nou menm nou vivan, tout otan enfo Bertho vivan, tout otan Fouco vivan, tout otan ebyen Busta John vivan, tout otan moun afè bon vivan, tout otan tout lòt konpatriyòt kap batay ki vle pou prezidan Jovenel Moïse. Jwenn jistis! Paske Nou paka non peyi an 21 inyèm syèk pou yon ekip etranje sòt kote yo soti pou vin touye yon prezidan lakay li. Enben tout otan nou la dosye sa paka mouri pèp ayisyen. Tout otan nou chak ki branche la nou vivan dosye sa paka mouri. Fòk gon egzanp ki trase twòp prezidan mouri nan peyi dayiti. Ebyen, frèz e sè byen eme, si jij la panse i ka kase fèy kouvri sa, zo a koke nan gòj li. I panse i ka pran lajan, ebyen fèy pap ka kouvri dosye sa pyès nan peyi dayiti. Paske nap veye vòlè yo tout kote nèt. Ebyen frè se sè byen eme, menm Mario Beauvoir sa ki te ekri Roger Noëlcise pou fè manda kont Jovenel Moïse, ki te ekri anbasad amerikèn, ebyen se menm li menm nan ankò ki te avoka Shelson Sanon. Sa vle di, ou kapab wè relasyon l genyen ansanm avèk Pierre Espérance. Eeyy! Se lè gran dosye w ap swiv la nan peyi Dayiti. E dènyeman nan Louko Désir, Shelson Sanon deklare li te pale ansanm avèk Pamela White. M te sezi, m te menm mande, èske son Pamela White bò katedral? Ki Pamela White? Ebyen pèp ayisyen Pamela white sa e zanmi Pierre Espérance wi A la traka pou lave kay Donk son rezo ki monte o nivo nasyonal e o nivo entènasyonal se pa pou san rezon ou wè Pierre Espérance konfòtab konsa andedan se peti peyi Ayiti. Humm. Epi malerezman pèp ayisyen gen yon seri de medya ki kontinye ap bay bann boul mikwòb sa yo kontinye enfekte popilasyon an toujou. Donk sa montre ke jounalis sa yo se menm mikwòb yo, se menm gang yo yo ye tou. Donk ni esperans, ni Samuel Madistin, Yap travay ajan doub yo ye. Donk jounen jodi a fòk deriv sa yo sispann nan sosyete a. E jounen jodi a pèp ayisyen li enpòtan tou pou nou poze kesyon kiyès kap finanse FJKL? Kiyès kap finanse rnddh? Yon ekip bann òganizasyon dwa moun ki san etik men se kwa listwa? Frères et sœurs bien aimé, byenvini nan ensolit nou pou jounen jodi a. Ah ah. Ou kwè se koze dans le monde? Monchè, ti konpè sa entèlijan anpil wi. La ti entèlijan piti non. Pandan misye ap pase konsa epi gon fèt k ap fèt, epi gen resepsyon pèp ayisyen epi l tou antre, ann gade kòman bagay yo t ap. Èske w wè? Misye ap pase, E vini gentan met animasyon nan fèt moun yo kare. Ok gentan rantre yap chante happy birthday I pat nan fèt e pase lap pase li wè gen gato wi kounya lè lap soti men kòmanl soti èske w wè èske w wè esak rele mache chèche paka dòmi san soupiral. Eske wè koman tip la gentan soti ansanm avek plat manjel rapid pèp ayisyen? Eske wè de koze? Yo pat envite w nan fèt? Se pase w ap pase w tande Apibèf depi antre nan fèt lal chante Apibèf depi men manje. M raplem pèp ayisyen gon lè m tap soti legliz nan bay lajenès epi Pandan map rantre lakay, te gen yon kay yo te konn fè resepsyon maryaj bae ladan, li pa fasil ouvri. O o, nan kay sa, pandan map vini, map rantre lakay epi m wè machin, pil flè, wè sa m di w la dekore, m fè o o, pral gen manje, siman sa son resepsyon maryaj. M te gen inifòm bae lajenès sou mwen. Mayo, jup, kòd, tu konpran? Epi valiz nan do, bòt, tout bagay nèt. Epi, lè m rive devan baryè a, m gad anwo, m gad anba, se te nou twa. Nou rantre pèp ayisyen. Rantre n rantre, ou konnen ou konn kote n kanpe? Nou kanpe nan baryè a. Sa vle di nan baryè, nan baryè kay la, pa nan gran baryè devan nou, nan baryè kay la n kanpe. Kote n kanpe a pèp ayisyen tout moun pase yo wè nou e nou gen menm mayo sou nou avè di son inifòm n ap fè kòm bay sa rele kò potokòl nou se potokòl nan resepsyon moun yo kareman nou kanpe byen serye. Se nou menm pèp ayisyen rive nan kafou nap di ekip moun sa yo poko sèvi, ekip moun sa yo poko sèvi, nou k fon ti tann donk pèp ayisyen gen lòt twazyèm moun ki t ansanm avèk nou an m pap di kote m te legliz nou landjèz twòp donk frè se sè byeneme mayo m sou mwen byen serye jip nòmal gade non 6 lèz sentiwon krr bay rèd. Bòt kòd tout bagay nèt nou soti legliz. Esa m sot nan klas tu konpran. Ebyen pèp ayisyen nou de ki kanpe nan pòt la fas a fas epi lòt la li menm se li menm kap mache kontwole fon ti chita silvouplè yap vin sèvi w mèt fon ti tann fè moun sa yo chita ranje chèz nou ou pa ka rive pou bezwen manje se kanpe w kanpe w ap gade nou fon travay pou le repa se sa anpil moun pa konprann. Se sa anpil ayisyen pa konprann fò w travay pou manje fò w travay pou manje epi w konn sa k raz la pèp ayisyen berè nou nan tèt nou byen serye wi pase lè w met mayo fò w gen berè fò w gen jip sentiwon epi soulye alasèt kòd etsetera n sot nan klas. Epi moun nan ki deyò a li menm kap di pozew mèt fon ti tan nan ranje moun sa yo ou sèvi deja lè moun ap vin a manje moun sa yo poko gen 5 moun ki poko sèvi la gen 4 moun ap vin nap jere pèp ayisyen e nou gen l'art de jere nou gen l'art de jere non sa se si nan legliz nan legliz episkopal bondye wè w tande Eliante hehehe epi frè e sè byeneme. Wi gratèz dans le seigneur hahahaha sa ki pral pase kote n kanpe nan pòt la gon jan nou jere resepsyon maryaj la pèp ayisyen moun ki te nan kòtèj pat ka jere pi byen pase nou èske w konprann nou 3 sèlman nou met prensip nan resepsyon an lè n fin met prensip nan resepsyon an tout moun sèvi nèt frè e sè pa gen moun ki pa sèvi Paske moun ki deyò a gon fason lap kontwole. Lèl rive devan an, anndan an li di, mezanmi fon ti retire nan manje yo pa ale fò paske gen anpil moun, gen tan moun ki poko sèvi. Eske tu konpran? Epi lè ke nou fin jere tout dosye a konsa nèt, epi kounye a la yo pral sèvi nou pèp ayisyen. Fò aksepte sèvi lèzot avan menm ou sèvi tèt ou. Ou paka manje san travay. Ou pa k fouti manje san travay. E se nan renmen manje san travay nou wi ki fè w wè Ayiti nan eta l ye la. Si nou te rekonèt se travay pou travay pou manje, peyi a pa t ap konsa. Ebyen pèp ayisyen, lè n fin fè parad nan maryay moun yo, nou fin asire nou ke tout moun manje frèzesè, epi nou rantre andedan, kounye a sou tab madan marye a se la nou pral manje. Epi nou pa menm nan religion moun yo menm Eeyy si m te manb legliz kay pastè Mackenson Laporte m tap priye pou w deja fò w pa konsa ansanm avè m Ebyen pèp ayisyen sa ki pral pase kounya la gon jan nou jere maryaj la vle di anpil manje rete Kounye a imajine w, se twa kat pla nan sachè yo ap mete pou nou pou n al lakay nou. Bon ti salad, ou konnen ti pla, manje ki sou tab madan marye a toujou pi sofestike, se nan se nan manje sa yo pral bay ketteuz, wa rèn, anonseuz, ti konpran. Ebyen, se nan manje sa nou pral jwenn twa kat pla. Epi pèp ayisyen te gen plizyè gato nou pase men nou nou pran gato sou tab la nou pran boutèy kremas nou 3 nal lakay nou. Epi pil bwè pèp ayisyen pa bliye ou soti nan klas ou gen valiz ale nou chak soti a nenpòt 6 bwè nan valiz nou hehehehehehehe. lap pase li wè moun yo ap chante happy birthday happy birthday ebyen li rive li chante li mete chalè epi a la fin li sot a plat manje mezanmi ann regade ankò non se extrèmeman enteresan antre gason antre antre antre happy birthday happy birthday. Woy pou ka wèl antre nan mitan moun yo poul bat bravo e li pa menm koulè moun yo menm non. Epi men, men, ti chante l chante a vra la. Adje! Si w pa travay, ou pa dwe manje. E sa l di nan labib? Se pou nou tout travay pou nou kapab manje Si w bezwen fè pwogrè se redi pou w redi Lavi a pa t janm fasil Lè Adan fin peche Bondye ba l chatiman l Li di l avèk swe fon w wa va jwenn yon ti pen Sa demontre w si w vle avanse Se travay pou w travay Se nan travay ou ka pwogrese. Eske tu konpran? Se nan latè richès la ye mezanmi. Lamann pa tonbe ankò, pa tann moun fè pou ou. Labib di yon moun parese pa dwe manje. Gen moun k ap di Bondye konn bay li pa konn separe, manti, travay pou travay. M rive m met prensip epi sa w tande a, m jwenn manje. Sa vle di menm si m rive kay lisifè nan lanfè, m ap tonbe fè e, separasyon pèp ayisyen epi m ap soti sen e sof e vre. Menm lisifè a pè manyen m. Eske tu konpran? Fòk ke ou kapab viv tout kote. Chay sot sou tèt li tonbe sou zepòl. Medam, matmwazèl e mesye jan ke m te anonse w, lapolis nasyonal deplimen ti makak. Ti makak pa ret plim la aktyèlman. La police gade non griyèvman blese l. Zafè ou konn ap gade non seri de videyo ti makak kap defile soti nan kay sa tonbe nan kay sa nan laboul nan tomasen pa gen bagay konsa aktyèlman. La police mete misye kouche on kote. Non sèlman yo mete l kouche yon kote e genyen frè l ki se jeneral blaka. ki fè vwèl pou peyi san chapo, lapolis mete l atè tou. Donk, dezyèm dosye nou genyen, genyen Medjine Chery, ki se madanm yon polisye ki rele Anderson Destin. Donk, nan jou pase yo frèzesè byeneme, lapolis nasyonal atravè yon piblikasyon yo te fè, yo te fè konnen, Ebyen tip sa a li mare sosis li ansanm avèk gang nan vilaj dedye. Ebyen madanm ansyen polisye sa a pale nan mikwo laprès pou l fè konnen kalamite l ap pase depi lè dcpj fin mete dosye sou non mari l swadizan li ta fè pati de gang 5 segond mezanmi an nou tande repòtaj sa. Anderson, Mwen renmen avèk Anderson. Mwen konèt Anderson depi a laj de 14 zan. Depi lè m konnen l lan, mwen pa konnen l janm nan yon bagay ki wrong. Yes don't cry baby fok a explike koze a se vre ke c'est ton petit cheri depi lè w gen 14 ans men il faut explike kanmenm hein allons y ma belle elle plait. Zen nan kontinye pale wi. M pa konn li janm nan bagay ki wrong ni tou e pou moun repwochel byen pase son moun ki toujou kòdyal a tout moun tout sal genyen e pou moun si yon moun vin nan l gen pwoblèm. Lè moun nan bezwen yon bagay la li ba li l menm pa gen rezon e si yon moun ta gen yon bagay pou l repwoche l pou se konsa pou l ta fè l imajine w li kon ti gason depi madi a bay la fin pase a li pa janm al lekòl pou jiska mentnan men sa vrèman fè m mal sa se yon bagay m pap janm bliye paske sa fè m mal anpil e nan mwen pou yon moun ta ye pou l ta wè kijan bagay sa pwase. Wi, depi wèl vin wè sil lal travay, depil fin sot travay li vini antre anndan, sim fè yon bagay li vini l prann epil kouche anndan ret nan telefòn li sèlman. Epi telefòn nan gendwa dichaj ou wèl pran telefòn nan li konekte li epil pran televizyon l li ouvèl li gad match epa yon moun ki konn nan fouk pou diw konn nan fouk li konn pede sòti oubyen li sòti antreta sòti al lòt kote lal toujou pase tout tann depi wèl vin sot travay se antre lakay li kouche Kilè li ta gentan pou lal ladann pase depi li fin sot travay se la li rete li pa sòti li pa konn sòti se la li rete men se moun yo pran non ti gason yo sèl li pase sò pa konnen sa li manje pou moun ap travay nan enstitizyon yon peyi lap sèvi yon peyi pou e konsa pou moun chwazi pou li sal imaj yon moun mwen mwen menm m di sa sensèman mwen prefere ke si se yon moun ki fèl prefere olye ke li te fèl prefere se yon bagay li te bezwen nan mann pèsòn li te mandem ni m ta fè de kwa m konnen. Ou byen mta rele w moun mwen mta di tel konn sa m gen tel pwoblem m bezwen tel bagay wi poum te ka jere moun nan olye poul tal fè sa m bay rezon pou moun si son moun ki pou ta fèl m bay rezon ki fèl fèl paske Anderson pa yon moun ki konn nan kont a moun san pwoblem a moun tout sal gen e pou moun li gen dwa anndan an la li gon bagay la yon zanmi vin an zanmi an di kwa Anderson grangou pa gen manje la ou wèl pran bagay la lal li ploje l bay zanmi an zanmi an manje epi kite. M bay rezon, m bay ki jan yon moun fè. M pa wè yon moun ki kòdyal avèk yon moun pou pridan konsa pou l tonbe. Layla se yon gwoup, yon gwoup, yon gwoup mizik, yon ekip bann ti mesye yo te leve ansanm nan zòn nan la. Pi fò, gen pati ladan yo, pi fò pati. Kounye a la e, e, ki jan gwoup sa? M pa sonje non gwoup sa non, m pa sonje ki jan non, hein? Redox, yon gwoup ki te rele Redox. Epa vre. Mwen menm wè la, la tout moun kit li frèm, kit li papam tou, papam, papam konbat gè dwat konsa. Medjine kot Blay, rele Blay menm, non Blay la tou rete. Epa pou di w son non vyolans, on non lè l sesi, lè l sela, non epa vre. Non Blay la toujou rete, wè tout moun, li gen dwa rete, wè e tout moun gen dwa pase rete konsa. Kot Blay youyou Medjine, yo konn yon mòd yo di Blay youyou, Blay youyou, Blay youyou. Men mwen menm pafwa m konn bezwen kwa lè m bezwen anmède m di Blay, Blay youyou vini m pale w Blay youyou. Non Blay la la depi timoun e pa non ki nan bagay ki wrong ki nan anyen anyen anyen anyen anyen ditou. E di nou non èske w gen timoun ansanm avèk li si wi konbyen? M gon sèl timoun nou gon sèl ti gason ansanm. Kòman e Mouwèl ye pandan moman sa la? Oh moral li li pa bon. Paske PD kriye vire tounen lap kriye li pa vle al lekòl tout sam fè poul al lekòl pandan semèn nan la li pa vle ale chak lèm di al lekòl misye di ti leve pou al lekòl li di a manman m pa santi m ka ale non manman m pa santi m ka ale m pa santi m gen fòs pou m al lekòl la m di an di ale lekòl depi avanyè li pa janm manje se a kilè e avanyè m al wè papa pandan m rive m oblije rele pandan m rive m pran telefòn mwen mwen rele li. Mwen rele l, mwen rele l, mwen rele l, mwen di l konsa, ebyen an Didi banm pase w pa vwa w ki fè l goute yon ti bagay wi, kwak sa l pa vle manje pou jiska mentnan l pa vle manje. Pitit la vin tankou yon i. Lawel, kòman w wè moral li? Lawel, papa a nan dcpj wi, kòman w wè l? M wè l byen nòmal, li byen nòmal, li ak tout bon sans li byen nòmal, li pa bagay, okontrè lè m al wè l m ap rele l konsa. Nou di nou pa bezwen kriye e pa bezwen kriye pa gen anyen ki mal sa m di a e sa pa gen anyen ki mal ou pa bezwen kriye bagay ou mèt pran fòs ou. Men èske ou wè kòmsi li trè konfyan ke l ap rive antre lakay li e ap. Wi wi wi wi. Pa egzanp di nou kèk abitid ke w te konn viv avèk Anderson e ke jodi a pandan absans li ou pa ka viv li ankò. Wi pa egzanp tankou l gen dwa vin sot travay la. Lè li pèt li di madanm mwen, li pran m li kole l sere m nan bwa l epi epi li di m li di konsa li gen dwa di li di konsa madanm mwen cheri al mete yon ti dlo pou mwen non mwen si m te ka al benyen m gen dwa pran dlo a mete pou li l al benyen sou wè l kouche sou kabon nan la m wè l kouche tou tou abi tou tou a rad li vini an a rad li te soti l al travay la m wè l vini l pa retire l sou li m wè l kouche l ap dòmi m pran pantalon m detache l retire pantalon an. Pou mwen tiye pantalon sou li, mwen tiye mayo, yo byen m di l, Anderson vire m kare tiye mayo a pou ou pou w ka kouche. Ou voye ansanm akizasyon sa yo mete sou do Anderson nan byen lwen, sa vle di li pa konplis nan sa ke ou kritike la? Non, non, Anderson pa nan bagay sa yo. Jodi a si w gen yon mesaj w ap voye bay leta, se kisa w ta ka di? M ta di leta konsa fè travay li byen, libere Anderson paske Anderson pa konn, pa moun ki konn nan bagay moun ni nan bagay wong. Anderson, mwen menm avèk Anderson. Bon antouka medam matmwazèlz e mesye ou tap tande deklarasyon madanm akize a e nou konnen peyi a son peyi ki spesyal dèfwa ou konn ap dòmi a yon moun ou dòmi avèl ou leve avèl ou dòmi ou konnen kouche bò kote w epi Li gentan janbo 3 fwa l lage pye l lal regle koze l wa m konnen bon m swete vrèman lajistis fè sa l gen pou l fè nan dosye sa e m ap raple w lapolis nasyonal talè pèp ayisyen remete avi drechèj dèyè izo men lapolis o ti n travay pa Non sensèman pèp ayisyen la polis pap travay pase izo aktyèlman la se pa ti foto sal gen li fè video mizik nouvo fotol sou rezo sosy sa vle di son ti bagay nal chèche genlè kèk souvni ou konnen fesbouk toujou ap pouse w souvni m gen presyon nan jou yo te pibliye la epi fesbouk ba yo souvni a yo sonje yo tap chèche yon tit konsa epi yo remete avidrechèch sa deyò hein lapopo fo pa ensi avèk nou. On moun wap chèche son moun ou pa konn kote li ye, nou konn kote li ye, nou stupid. Bagay nan lòt peyi yo lè yap chèche on moun son moun yo pa konn kote li ye, tanzantan moun nan ap bouje epi depi lapolis gen sinyal yon kote yo debake. Men la frèz e sè byeneme lapolis ou stupid, ou konn kote li ye kounya la lè w di m konsa. An ka de lokalizasyon pou m rele sou nime. Eeyy! Ki sa lapolis? An ka de lokalizasyon pou m rele sou ki nimewo? Ki kote? Bon nou konn anndan vilaj li ye. Nou konn kote li ye. Nou konn kote l ap pran plezi l. Nou konn kote l gen pisin. Li fè stidyo etsetera. Li atis. Li sot nan gang. Li atis sou nou. Nou konn kote ye. Epi kounye a w di m an ka de lokalizasyon. An ka de lokalizasyon de wòt. Kote m pral lokalize l la? Lakay mwen? Hey! La popo a hum! La popo la o. Se ou, ti a two biza hein. Non nou biza mesye. An ka de lokalizasyon de wòt. Epi w konn sa k raz la? Danjere e arme. Note byen. Mezanmi! Kèl distraksyon! E nou te byen ak touyem nèt. Ayiti peyi gang, peyi a gangsterize, gang anwo, gang anba, gang sou kote, gang nan mitan, gang a vès, gang a sapat. An ka de lokalizasyon men lokalizasyon ki kote? Nou pa nou pale panse n ka touye m non non nou genlè panse n ka manje m nou pa ka manje m non nan kris boulit mwen nou pa ka manje m nou pap ka manje m nou panse yo ka man non pèp ayisyen dèfwa dirijan yo panse yo ka manje nou wi nou pa ka manje nou an ka delokalizasyon kounye a la m ta rele lapolis pou m di l ebyen men nimewo yo bay la wi pou m rele epi m di m lokalize Izo men kote l ye vin chèche l n ap di machin nou pa gen gaz epi an ka de lokalizasyon men GPS sou ti vakabon nou an ala traka pou la donk lè m di w Ayiti se la repiblik dè koken sèl vòlè yo k ap rete w dwe panse se blag e pa blag non pèp Ayisyen Èske w konprann nan ki jan y ap pase nou nan betiz? An ka de lokalizasyon, priye daple o nimewo. E yo bay nenpòt non m wè, 1, 2, 3, 4, 6 nimewo Bondye! Menm yon call center! Nou pa t jwenn adrès li sou youtube? Ala kote moun yo fèzè papa! Men moun yo panse yo ka manje nou vre wi Rod. Yo p ap ka manje nou. priye dapele an ka de lokalizasyon. E kòm si son nonm yo pa konn kote. Bon kounya la m gen si m gen lenpresyon si lapolis kontra moun ki sou foto a yo ap di se pa izo. Yo pap rekonèt li. Gen nouvo foto. Met on nouvo foto l pibliye videyo foto. Li mete tout figi l. Sa vle di nou pa gen tan pou nou travay, nou pap travay vrèman, nou pap chèche l vrèman. Paske si nou t ap chèche l, nou pa t ap pran sa a pou nou repibliye ankò. Nou stipid, nou stipid lapolis. Epi an ka delokalizasyon, se kòm si yo panse, nou panse nou ka vale m floup, nou pa ka vale m. Kris boulit mwen nou pap vale m. E m ap la nan mouda nou. M ap tching tching mouda nou, m la. Hein! Nou pap manjem. Nou konn kote moun nan epi nap di mank kade loka, localisation de what? Tch! Ann kite sa la, yo dwe panse yo ka fè tansyon pran. Fòm di nou byen lapolis, wè anvan m vin fè jounal, depi m leve pèp ayisyen, m bre ti te, kòman bagay sa rele ankò? M bre ti te fèy top top, fèy lougawou, M mache pye atè. Tande m byen, m ap ba nou sekrè an. Depi m leve, m pran ti te fèy lougawou, m mache pye atè. E non sèlman sa tou, m pran ti fèy papay m chofe, m pase lwil masketi, m mare anba pla pye m. M mare sou tèt mwen epi m di, ok kounye a la m prale chèche enfòmasyon. pou m pote pou pèp ayisyen. A vle di m gen tan kalme m. Hein! M gen tan kalme tansyon m pou tansyon m pa monte. Paske lè w kwaze ansanm avèk yon pòs lapolis fè, l ap chèche yon moun konsa. Non yo dwe panse yo ka manje m. An ka de lokalizasyon, mande m ki kote m pral lokalize ti vakabon yo a, je ne sais pas. An ka de lokalizasyon, li danjere. Nou konn kote l rete. Moun ki danjere ki ame ou al lage a vide rechèche se moun ou pa konn kote li ye. Nou konn kote li ye, nou konn kote baz li ye. Nou konn kote li fè resèch chak jou. Epi jounen jodi a se mwen nap di an ka de lokalizasyon. Kote m pral lokalize l la lapoli? M gen M gen GPS? M nan gang? Ese m nan gang kounye a la pou m al lokalize gang pou lapolis. Tandiske nou konn kote gang nan ye. Hala traka pou lavi Kayte nan peyi sa. Non yo dwe panse yo ka man. Non nou pap manje m non. M ap gouye anba nou nou pap manje m. Pase chak maten m pran ti remèd m pran ti te pou tansyon m pa moute ansanm avè nou pase m konnen kiyès nou ye. Medam matmwazèl e mesye byenvini nan Ayiti peyi spesyal nou. Anmweyy Stephanie di m pa bay sekrè a frè se sè byen eme tande m wi paske m renmen nou tout anvan nou fè nouvèl sou ayiti leve chache ti fèy lougawou nou san sèl 3 fèy bouyi mache pye atè chofe ti fèy zanmann Wè sa m di w la? Ansanm avèk lwil masketi, mare sou tèt nou, mare anba pla pye nou pou n kalme tansyon nou e apre sa pou n fè nouvèl. Oke, n ap toujou ret an bòn sante. Byenvini nan Ayiti peyi spesyal. Frèz e sè byeneme, kounye a la m pa ka konprann. Bagay la grav tout kote. Lapolis konn kot gang yo ye, yo di nou an ka de lokalizasyon, men nimewo pou n rele. Pandan m sou TikTok, m wè yon pastè k ap priye pou yon fi Idifia pase men nan menm epi pasel nan fig ou nou sanble nou les ayisyen nou depase blan nan teknoloji avè di nan jou kap vini yo la m ka foure menm nan laptop la ki devanm nan m rale nou kote nap gade live la m mete nou kanpe bò kotem m pase men m kole menm avè nou m fè ti bo pou nou eske nou konprann. Levanjil la rive twò lwen. Levanjil la vin sofestike pèp ayisyen. Kite m montre w nou ay bagay la difisil. Kriye 7 kout Kriye 7 kout libète. Libète! Libète! Kanpe sou pye w Kanpe sou pye w. Sou TikTok wi silvouplè. Sou TikTok. Ahh Epe ki bò mon frè? Epe ki bò? Ki bò map tire epe a nan bitasyon kote m. Levanjil lòt dimansyon la o. Epe nan bitasyon kote m soti. Epe kibò nan ki bitasyon map tire epe Heheheheh Ata mwen al legliz yo dim tire epe nan bitasyon map di ki bitasyon map tire Bon jezi kite latèl tounen nan syèl kay papal nan bitasyon epi mwen mbral tire epe nan bitasyon Heheheheh Sa bitasyon mga avèm mbral tire epe Jezi fin mouri l monte nan syèl wi lal kay papal Lal kay papa l epi pou map tire pè a vini m pap tounen kay papa m renmen m evre Jan nèg pa bor isit bon fè ti maflanga dèyè moun eskew wè kounya la lè ou vin fè ti maflanga sa vle di kote lonbrik mwen t antere a pou map tire epe ladan kiyès kap resevwa m kounya lè map parèt se epe pou map pouse konsa pou m blese ki kote m pral tire kout epe a Jezi pat janm tire epe non Okontrè lè l te sou kwa a, li te di, Papa, m remèt nanm mwen nan men w wi. Sa vle di li ale ankò wi. Èy nan bitasyon l. Aktyèlman la, l se avoka nan bitasyon an wi. Epi mwen m. Men se levanjil o. Non, non, non, non, nou pap manje m. Nou pap manje men. Se kote m soti a. Cleanda pase men nan menm pase men nan menm pase men nan menm kote nou ye a pase men pase men nan menm epi pase l nan vizaj nou hahahaha anmweyy levanjil la twòp pou mwen pase men nan menm frè se sè kote men nou pase men nan menm nou apa m pa wè men nou anba live la hehehehe pase men nan menm epi pase l nan vizaj nou pase l Pase l Pase men nan men m Pase l Men men m pa M rele anmweyy gade Pase men nan men m Pase men Pase men Pase men Pase men nan men m silvouplè Pase men nan men m epi pase nan vizaj nou Wi. Pase nan fon. M gate w pale san de Jezi. E konsa yo gate moun pale san de Jezi sou tiktok pèp ayisyen. Pase men nan m epi pase nan vizaj ou. M gate w. E pase men nan men m pou m gate nou. Eske w wè de salmanaz. Nou dwe panse n ka manje m. Nou pap manje m. Mwen m di nou nou pap manje m. Levanjil o m di nou nou lè zayisyen nou depase blan nan teknoloji nou dwe panse se manti blan pap janm fon bagay konsa pou lap di pase men nan men kotel pral pase men nan men sa m don telefòn ou don telefòn epi m pral pase men nan men Ebyen ok, ou al legliz achte manch long kounye a hehehehe. Byeveni kay senyè a tande demwazèl chache yon legliz ou mache pa mache nan nenpòt legliz depi ou wè kote ou ale a yo pa sansib pou nanm ou pa rete la ou tande premye bagay se nanm ou. Se nanm ou. E kounya la ou asèpte Jezi ou pa menm moun nan ankò. E m ap ba w grenn vèsè sa a. M ap ba w grenn vèsè sa a. Make l. 2 Korentyen 5, 17. Li l. Pasyon m chanje nan Jezi, pasyon m chanje. Se pa konsa mizik la di? 2 Korentyen 5, 17. Pasyon m chanje nan Jezi. Yes Rameau, pase men nan men m. Pasyon m chanje. Ou di m make deko retyen 5 vè. Ki pwoblèm m ap ga moun sa yo Néhémie? Vès 17. Egzakteman, li l. Sa se pou ou, pou fè wout lan. Ok. Amèn. E pran nimewo w, pran nimewo w ministè a, n ap mete w nan gwoup bakòp la antanke yon nouvo konvèti. Ok, y ap mete l nan gwoup bakòp la pèp ayisyen. Se, atò, dat lapolis la, lapolis ou pa ka lage m non vye bakòp, men mwen wi. La popo lagem non bakòp non cheri m anvi bakòp tèt mwen m anvi bakòp avè di m paka jwenn yon vye bakòp Solange pase m yon pitit nou bezwen yon bakòp nou bezwen yon bakòp pou nou bakòp tèt nou ayy lòt semèn nan fò nou pase men nan Frèm ak sèm kap koutem yon week-end rete yon week-end e depi week-end nan rive se plezi gaye nou gen plezi gen anpil plezi pèp ayisyen ebyen atik 33 nan konstitisyon an pale de lè gason ap koz a fanm. M espere papa m pa la. Frè se sè byen eme souvan ou ka ap koze a yon fi epi fi a gen menaj men e fanm sa kap vin madanm ou sa konn rive ou ka nan yon relasyon e poko janm moun baw lasa ti konprann. Ebyen atik 31 tirè 1 an, ki sa l di? Lè w ap koze ansanm avèk yon fi, tande m byen mesye, pran nòt wi, pran nòt mesye, pran nòt. Lè w ap koze ansanm avèk yon fanm, epi fi a di w li gen mennaj, ou pa sipoze chèche yon kote w met kò w, fò w pa kon sa. E fanm nan k pou bloke w. Epi fòw pa anmède fi a tou. Ou pa ka tout la sent jounen, kilè wap reponn mwen, kilè wap fè si, kilè wap, ou raz. Eh! Fòw pa konsa hein. Si w renmen fi sa tout bon, si fi sa se pou ou li ye vrèman, gon fason pou rive sou fi a. Lè fi a di w li gen mennaj, enben se motivasyon l ba ou pou koze avè l. Men fòw konnen ki motivasyon l ba ou pou koze avè l. Fò kite mawozo maxo. Ebyen frè se sè nan atik 33 tirè 2 a kòman ou gen motivasyon pou pale ansanm avè fi sa depi lè ou te fin deklarel ou renmen l epi pa anba la pa anba la li pa la lal nan plante pòmdetè li pa la. Epi kounya la frères et sœurs bien-aimés, nan atik 32 a kite m eksplike nou, motivasyon fanm sa ba ou lè l di w li gen mennaj deja pa anmède l, ou konn sa w fè? Ou pa nan ekri fi a, cheri je t'aime, s'il te plè, mon cœur, patati patata, ou raz! Non, fi a ba w motivasyon, motivasyon kòman? Ou pral bouche tou vit gason. Avan fi a leve se pou dil Bonjou bote Bonjou bèl fanm Good morning beautiful Hola mamita Gade ti mesaj byen senp Ou pa al nan bebe mon amour madanm mwen non non non non non sa vle di la ou ka metel nan diskisyon ansanm avèk mennaj li non non non fò pa konsa si w son nèg ou djanse kon fi Good morning beautiful. Nan atik 33 tire 3, chak jou ou leve ou kite yon, chak jou ou leve ou kite yon ti mesaj de motivasyon pou fanm sa. E pa mesaj wi renmen avè m, m ap ba w latè, m ap ba w sesi, m ap ba w sela. Non non non non non, fèt atansyon. Ti mesaj motivasyon pou l leve, pou l travay, kwè nan tèt li, etsetera. E ti mesaj sa yo ou kite. Sa vle di ou toujou la. Hein se ou menm kap rekonfòtel. Gwo koze map di nou la wi. Imedyatman Viadou li gen mennaj ebyen si ke ou te rele Jean Pierre Maxo non ou vin chanje ou refè ak de nesans ou ou rele Jean Pierre toujou prezan. Ou rele Jean Pierre toujou prezan paske chak maten ou toujou pase ou kite yon ti mesaj nan box fanm sa. Ou kite yon ti mesaj motivasyon pou lajounen apresa l pa tande w chak jou ou kite l. Lè vandredi pral rive gason e sak fè si w renmen yon fanm si wap koze ak yon fanm ou pa ka depo mouda w non mouda chire pa koze ak fanm ki gen mennaj deja li pa ka ap retire blòk ranplase l pa pay kite enbesil nan atik 33 tire 4 la. Le vendredi ebyen ou chèche kreye yon zanmitay ansanm avè fanm sa, gade non ou achte ti pòm, ti gato chokola, ti bagay byen senp, aw m te pase nan makèt la la wi, bon m wè ke ti frèz yo byen frèch, m ka pote pou ou, sa pap deranje w? Bon Yo byen nice map pote yon ti bagay pou Ou pa al nan wi manmi map pote tel bagay pou wap wap mete moun yo nan diskisyon wap fè yo rayi w non Gon fason pou jere tèt ou Maxo ou mawozo twòp Ay prensip prensip gason map ba nou la gen anpil gason ki pa konn dosye sa yo. Ou kite dosye koze a dèyè ou gentan bliye dosye koze. Ou pa nan fou cheri je tèm m di w m gen mennaj ou pa nan fouco je tèm tout la sent jounen wap fèm pè wap fèm pè jèm pa two lè je tèm tou lè jou wap fèm pè garçon oh oh m di w m gen nèg ou la wap di m je tèm wap vin confuse mwen nan relasyon an oh bon m souf hein kitem respire. Se motivatè pou vin jwe mè de chante Donk kounya la freze sè byeneme sa ki pral pase nan dosye a Ebyen lè ke ou dil map pase pot on ti bagay pou ou etc Lè lendi maten ou fèl ti sipriz paske ou konnen sil pral travay. Sil pral travay ebyen nan travay li a pèp ayisyen ou gentan pase depi byen avan ou jwenn ansanm avè sekretè a ou kite yon bèl bouke flè pou li ansanm avèk yon ti memo ou veye bagay nèg la pap fè e lou fè nèg la paka bay fanm nan manje epi ou menm wap achte sak diri vin met devan pòt la enbesil. Le vendredi, ou lage yon ti kat, ou mande l kòman semèn nan te ye, kòman aktivite yo te ye, kòman travay la te ye, èske w pa gen bagay ki deranje w, si tout fwa w bezwen yon kout men, mwen kapab toujou ba w yon kout men, èske mesye a anfòm, èske tout bagay ok. E sa yo mande, ou pral di l kite nèg li pran m, enbesil! Kòman l pral kite nèg li pou l pran w nan? Menm jan wap dil kite nèg li poul pranw nan demen maten gon lòt nèg kap dil kitew pouw pranl gon fason pou arive sou fanm nan enbesil hehehehe ou paka kwa sa yon fanm fanm nan diw lgen nèg wap di oh cheri sa nèg sa ka itil ou se oh oh kot li te konnenw komanl pral fè ranmasel ou son marozo ou son stipid dayè nèg ki jènjan pa janm nan kesyon pral mande fanm sil gen nèg. Se de ti jès wè sam diw la lap rale w sou kòd eehh a la traka pou lave kay tè eske tu konpran ou pa al nan kesyon al mande si gen mi non non non fò pa konsa oh kite nèg wè gen nèg ki stipid. Fanm nan ap viv ansanm avè nèg li, kite nèg li, m gen kay m gen sesi, eske fanm nan te di w li bezwen kay, bezwen sesi l bezwen se, ou stipid, e sak fè w gen de fanm ki konn di e bon di m kite nèg mwen, pandan l a nèg li a, l a avè w epi l rache tout plim je w. Li rache plim je w pou kite enbesil. Apre sa w ap di fanm pa bon, fanm sesi fanm sela, se ou k pa bon marozo, pye sal. Ebyen pèp ayisyen, gwo pwofesè m ye wi, mwen m di nou bagay yo konplike nou panse se bagay piti. Ebyen pèp ayisyen, nan atik 33 tirè 6 la, lè fanm sa fache ansanm avèk boubout li, ebyen ou la pou rekonfòte l. Ou la pou rekonfòte l. Ou menm ki se gason, fò mete w nan pozisyon pou montre tout gason se chen, sof ou menm ki pa chen. Si w poko prè pou fè sa w poko jèn jan. Lè l fache ansanm avè boubout la gade non zen pete nan relasyon an. Wi, li bezwen kote pou l respire, l nève, l fache, entèl ka ban m pwoblèm. Lè kò jwe wòl sa, donk lè w santi fi a ap chèche yon zanmitay ansanm avè w, sere sere, tout ti detay l ap esplike w, l ap di w mwen menm relasyon sa m pa kapab. Li bliye si w t ap koze avè l wi, li bliye bagay konsa. Li bliye nèt. Relasyon sa m pa ka respire ladan, twòp pwoblèm, moun nan pa konprann ou etsetera, m bezwen moun ki konprann mwen. Depi w wè l kòmanse esplike w sa, gason mete w sou moun. Kòmanse pase kanson w. Kòmanse met skanp kanson w dwat pase ou sou bòn vwa. You understand me? Seyè o! Fò w leve nan gran lakou pou w konn zen sa yo. Ebyen le pèp ayisyen, lè ke ou wè jan de mesaj sa yo ap vin jwenn ou menm ou kòmanse ralanti. Je suis occupé. A m gon travay m pral fè. Semèn nan m pap la. O nou ka wè lòt semèn paske semèn sa m pral travay. M te gen randevou ansanm avèk yon demwazèl, yon renka paske nan nivo l wè w jèn jan, fason w konn, ou pran swen l, fason w motive l, fason ke w sousye de li, ti kèt nèg sa m pa ka pèdi l. Kounya la, Ou poko menm soti pou ale nan randevou ou pa gen randevou vre lap di w bon m wè kòman w abiye humm antouka w pral kraze kote a se ti mesaj konsa kap vini lè konsa se pou chita gason pou wap degiste ti frèz ti seriz ti rezen wap manje pou wap li mesaj sa yo paske w sou bòn vwa lè sa w kòmanse fè w kòmanse ekato menm lè moun nan pral avanse sou bit sa. Ou manke l. Dakò. Ebyen nan ou manke sa, frè e sè byeneme, ebyen depi w wè fi a avanse, li fè ti kenbe men w, gen de ti bagay timid k ap fèt, epi fè ti bo pou ou, ou bon wi. A a, m di w gen fi a, ou gen fi a. Èske w wè kòman w gen l, ou gen l. E depi lè w fin gen l nan pèp ayisyen, ki sa w fè gason, apre l fin fè premye ti bo a, w achte 48 kilòt pou li. Èske w tande sa m di w la? Make sa, lè fi a te fin di w konsa, li gen mennaj. Epi kounye a la, ou motive, ou rale l sou kòd. Ou rale l sou kòd, ou rale l sou kòd. Epi l vin fè ti bo pou ou, l renmen avè w. Imedyatman l fin fè ti bo a, demen si Dye ve pran pòz ou te pase nan store. M ap achte kèk bagay pou ou. Bon, m pa konn si sa ap fè w plezi. Ki size ou bay sa yo? Ou achte 30, ou achte 48? 48 kilòt pou li. Make sa. Ou achte 48 kilòt pou li. E dezole m pa p ka ba nou sekrè a. Si n bezwen sekrè a, na rele m. Bon, m ba nou nimewo a. Kot nimewo a? A! E, 48 kilòt, ok? 305 731 67 42. Nou kapab rele m oubyen kite sms pou mwen, ma ba nou eksplikasyon 48 kilòt la, m pap di non l. Epi nap peye m pou sa wi. 48 kilòt depi fi a fin fè premye ti mo pou ou, aprè li te fin di w li gen mennaj, ou bon sou li, premye sa w fè w achte 48 kilòt pou fanm nan. Humm! Koze granmoun wi. Antouka, si w bezwen konnen, w a ekri m, epi m a ba w esplikasyon. Dakò, fò w peye pou konsiltasyon. M pa ka ba w tout bagay yo gratis. Antouka, mwen di w mèsi paske w t ap suiv avèk atansyon. Mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale, m ap kite w nan bra Papa Bondye, paske se li menm sèl ki kapab protejew baw lavi ak la sante. Bonjour bonswa tout moun non pam se fouco nap kwaze demen si Dieu veut nan yon lòt live donk medam nou mèt prepare nou paske demen si Dieu veut atik 34 la pral pale de lè nèg la diw li gen mennaj li gen madanm epi ou renmen nèg kòman pou rive sou li tou gen pou nou tout antouka mesye yo nou ki bezwen konnen poukisa 48 kilòt la ebyen na ekrim. Bonjou bonswa bon weekend byen fete si tout fwa nou wè nou sou wout la ti bo gentan fèt kòmanse prepare kòb nou pou n achte 48 kilòt se ekstrèmeman enpòtan.